Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m gen anpil ti koze m vin pale avèk nou wi la e m gen dè analiz m pral fè m swete ke nan analiz m pral fè yo depi nou fè kòmantè e kòmantè yo mal pase m ap reponn ok paske fòk mwen mete nou nan limyè tou Paske dèfwa, ou konn ap viv de yon pwoblèm, par le fait ke pwoblèm nan trakase w anpil, kèlkeswa moun ou rankontre sou wout ou, depi moun sa a di w bonjou, ou ta anvi joure l. M ap kòmanse avèk dosye ki konsène Muscadin. Il a frappe le commissaire Muscadin. Paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen la, sè ke mesye a li fè mò. Gen yon sitwayen ki rele Aliz Amaral Toma. Genyen tou Charles Richard. 2 sitwayen sa yo, yo di ke se bandi notwa entèsepte nan zòn Bèken pa chèf pakè Miragwàn nan jedi 27 avril. Daprè enfòmasyon ki ta sòti se ke mesye sa yo ta sòti nan Gran Ravin. Antouka sa nou kapab di se ke komisè Muscadin li frape. Euh nèg sa yo eske yo se bandi eske yo pa bandi men ekoute gon jan pou ye lè wap pase nan blòk Muscadin paske m pa kwè sim ta pase nan zòn nan Muscadin pral aretem paske m apa pyès mwen sou mwen lèm lonje pyès mwen ba li lap wè kiyès mwen ye. Lè sa a, si l arete m, m ap di Muscadin ou fè yon gwo flay e ki ap koute w trè chè. Men, jiska prèv di kontrè, anpil moun estime ke Muscadin li menm l ap byen frape nan zòn li an. Bwa kale pou meyè! Bwa kale sa papa, s on slogan k ap frape wi la a. Veye bouyay sèlman. Bwa kale! Eske nou konn bandik rele meyè a? Chèf kokorat san ras la. Fò m di nou ke jodi a la depi yè swa gen planifikasyon pou nèg yo al vare sou zòn Jwanis. E nèg yo vare la a, ebyen yo t al dèyè meyè chèf kokorat san ras. Paske nèg sa yo ap bay anpil pwoblèm. Fò m di nou ke gon foto ki rive jwenn mwen la a, foto sa a di ke lapolis ansanm avèk anpil jenn gason pote boure sou nèg kokorat san ras yo nan zòn Jwanis. Nèg yo. Lage pye yo. Anmeyy! Ou pete kouri? Jan w t ap bat lestomak ou, w t ap pale, w te di w t apral fè masak e ou te tante fè masak la vre paske w te fè plizyè mò nan yon rara, pa vre? E palasuit ou t apral esplike poukisa ou touye nèg sa a. Penpo, pa vre? Nou konn istwa a byen. Bann rara sa nan gran kay misye di fok neg yo al jwe pou li depi yo pa al jwe pou moun jwanis lap fè masak em kwè bann rara ta al jwe kwak lal jwe misye gon yon neg ki rele penpo ki li menm se tanbourinè nan rara sila al touye penpo paske penpo ta sanble te fè konplo pou touye yon frèl Ki nan bandi. Son ras move plan wi. Papa a m kwè l mouri nan move zafè nan Pòtoprens, nan zòn Site Solèy. Li gon lòt frè l ki mouri nan move zafè. Sa a li menm kounye a la avèk gwo zam nan men l, l ap fè moun menas. Li fè mizik tou wi. Epi kounye a la, pandan bagay la vire a, li ap vire pou tout bon. Men yon ti voice pou tande kòman moun yo antre nan Joanis, yo fè lòbèy. Ti mesye kòman nou ye, kòman nou ye mesye, kòman nou ye? A nou kraze, nou kraze Joanis plat wi. Kraze tout kay yo nèt Nou boule tout kay yo nèt Nou kraze tout Pa gen anyen ankò non Nou fin a Jwanis 7 Nou rive nan kay nou a jodi a Meyè gon kalte tenis Mezon bagay tou nèf Tout bagay yo nèt Tout bagay boule nèt Nou pa kite anyen menm Tout bagay rad Twa pa man nèg yo konn mete sou yo Tout kay yo nèt Nou kraze tout nèt. Pèp Ayisyen, an nou fon ti rezonman. Je ekoute yn emisyon, euh, m ta kapab di se rar fwa emisyon sa. Li pran yon tèl anplè, gen yon tèl tonalite nan emisyon sa. E o bou di kont, m fin tande diskisyon an. Se antre Marie Raphael e Rody Sanon. Men m fini pa konprann ke, ekoute, kelke pa, lè de yo gen rezon. Kounye a m pral fon yon ti kòmantè avèk nou. Eske nou sonje minis jistis lan, pa vre? Madam nan ki te vini, ki te di ke li menm li pap pase nan Matisan, o pwen ke bagay sa te fon pale anpil, paske li menm li pè Matisan tou. E pa sa? Tande byen, avan sa, Ministè Jistis ak Sekirite Piblik, tande byen, li te sòti yon nòt pou di ke, oubyen pou di a chak sitwayen pou yo defann tèt yo. Depi lè madam nan te fè deklarasyon sa, m te sispèk swa gouvènman an, ap ouvè yon brèch pou vyolans oubyen pou yon gè sivil nan pèspektiv pou kapab genyen yon entèvansyon militè nan peyi a. Etranje byen si. Konprann byen wi paske mwen menm te kritike desizyon sila paske ou pa kapab dirijan se ou menm ki aple pou kapab mete lòd. Ou rive yon kote ou di popilasyon an, ben ekute, defann tèt nou. Nou menm nou pa kapab ankò defann tèt nou. Se nan sa nou ye la a wi. Jounen jodi a la a, m panse pral gen anpil òganizasyon k ap defann dwa moun, k ap monte o kreno pou denonse sa k ap pase nan peyi Dayiti a. Gen anpil televizyon. ki kòmanse ap bay imaj k ap pase nan peyi Dayiti kote pèp la ap touye bandi, y ap masakre bandi, y ap boule bandi. Ba wi, se de trè movèz imaj pou nou. Men nou menm, moun ki nan popilasyon nou, sèlman ap rann tèt nou jistis. E nou pa fotif, moun sa yo k nan popilasyon an, tande byen. Paske sa k ap pase la a, se sou kont Leta. Se paske pa gen yon Leta responsab ki fè sa k ap pase a li just ap pase nan peyi a la a. Le jou nou gen yon peyi serye, gen yon Leta responsab, w ap wè popilasyon an ap kenbe yon vòlè, li p ap lapide l. L ap mennen l nan komisarya ki pi pwòch la. Ban m di nou byen, nòt sa a minis jistis lan te mete deyò, li tèlman pwouve ke se yon ave denkonpetans, denkapasite, tout chèn, m ta kapab di ki gen rapò ak lajistis, menm lapolis ki se oksilyè lajistis, li lave men l, tankou Pons Pilat. Paske nou sonje lè lòbèy kanapevè a, yo kenbe. On sitwayen, y ap mennen l nan komisarya, polisye a di kot nou pral avè l la, pa gen plas pou moun sa yo la. Si n te nan peyi serye, polisye a t ap pran l li t ap mete l anndan. E sa pou n konprann. E sa k ap pase jodi a la nan peyi an, n ap rive nan yon moman, se pa ke m denonse l non, paske se pèp la k ap chache bay tèt li jistis. Degaje nou, n ap bay bwa kale. Men ekoute, nan lojik bwa kale nou ye a, Nou kapab tèlman pèdi kontwòl Bwa Kale a, kote se menm nou menm ki kapab ap touye pwòp frè nou. Se menm nou menm ki kapab touye pwòp zanmi nou. Paske tande byen, sa ka rive yon nèg gen yon kouzen l nan yon zòn. Kou l rive nan zòn nan la a sa w tande yo wè se yon enkoni, baw yo touye l. Paske pèp la dechennen. Gon yon temwanyaj se li menm ki te pwovoke diskisyon an nan emisyon. m tap eksplike w la la a, kote ke gen yon fi yo kanpe li, nan valiz li te pote a gen bal ladan l. Gen yon timoun 12 an ki pase a laksyon, se li menm ki fè premye kout wòch la bò tanp fi a. Fanm sa a tonbe. Sa vle di, Leta. Mwen m pap bay ankenn moun responsab, se leta. Leta se ou k responsab sa kap pase jounen jodi a la. Menm si ou oblije kite l pase se pou kapab pèmèt yon entèvansyon etranjè, men li te la deja. Tout moun ap di ou enkonpetan e pa gen ankenn moun ki pran lapawòl sou sa kap pase jounen jodi a la. Menm yon nòt yo pa mete deyò. Paske sa kap rive la. Li rèd anpil Li rèd anpil Bandi ap pran bwa kale Pèp la ap file manchèt li Bandi yo ap stoke bal pou yal batay Bon sak pral rive la nou pa wè e gè sivil la liye E gè sivil la wi E gè sivil la Mwen m sèlman ap veye bouyay Paske m santi pral gen bouyay Men M swete nan bouyay la ke Se David kava pase sou Goliath. Konpwene byen. An 2023 a, gen anpil bagay ki pral rive. M te pèmèt nou gade yon ti bout nan entèvansyon Lova Toussaint an, e kote li t ap patisipe nan emisyon pou l di ke pèp la pral bay tèt li jistis an 2023. Nou ta swete ke li ale konsa nèt. Nou konprann? Ke li ale konsa. Men gen anpil koze li di. Zafè, gen yon rat, gen yon kòk. Ou konnen nèg mistik sa yo, yo toujou ap pale alanvè. Men gen anpil pawòl ki di. Nan emisyon sila, m ap envite nou tande pou petèt yon bòn dizèn de minit, Lova Tousen, ki li menm ap pale an detay sou Revelasyon sa pou ane 2023. Krim ki pral fèt yo 2023 se pa moun kap tye moun a bal non se pèp la ki pral vanje la vengeance populaire lap vini 2023 lane de jistis paske la pou ane de pèfeksyon 2023 numérologie numérologie 7. Ayiti pral antre nan peyi demerjan disi 2036. Men disi 2026, nou sipoze gen lapè. Dayè, disi 2026, si yon moun rele yon moun gang, rele yon moun kidnapè, moun sa ap voye manda ba ou. E sa fè m ap di mesye tande byen, kanpe sou vèse san an, kanpe sou kadejak la, n ap kontrarye avni pitit nou. 2023 lane de jistis, Simeryen yo gentan monte sifas deja. Atlant yo remonte sifas deja. Krim ki pral fèt yo 2023, se pa moun k ap tiye moun a bal non, se pèp la ki pral vanje. La vanjans popilè l ap vini 2023. Lane de jistis paske la pou ane de pèfeksyon 2023 nimeroloji nimeroloji 7 se sera une année de perfection ebyen lap yon ane de jistis osi e sak fè jenès la pito nou fòme tèt nou edike tèt nou nou koke nan sèso nouvèl ayiti a nap jwenn plas nou men kite egregò a debleye teren an Sa pou apre ginen nèg kap pran retrèt antisipe. Gen yon lis espwa montre m. E bagay grav wi. Lanj de lamò la deja. Li la deja. Mwen menm gen de bagay m. Lè m di yo. E paske m konnen yo. Lanj de lamò la deja. Gen yon lis Tankou, tankou, tankou liste de la mort ki pral deyò la, lajan peyi a ki te a letranje ap sezi. Kay ki te achte a lajan peyi a letranje ap sezi. Ale nèg, e sa k fè? Egregò peyi a 2 medam yo, yo kòmanse ap fon aranjman la Gen de tèt de pon. Gen de figi y ap ekate pou eleksyon prezidansyèl ki gen pou fèt la. Y ap kòmanse ekate yo. Gen nèg ki pap ka kandida. E gon militè k ap soti nan nò peyi a. Misye ap kandida la prezidans, misye ap bay pwoblèm. E pa li ki move je yo non. Men gon militè. Se moun nan nò, gran nò. Lap kandida la prezidans m sa ban anpil pwoblèm anpil pwoblèm e sere sa lè sa fèt pase m konnen nèg ba di sere sa sa ban anpil pwoblèm. Ou wè eleksyon ap fèt byento? Ee gon deble gon yon debleyaj ki pou fèt avan avan mwen menm mwen menm m mete m mete. pwochen prezidan an mete l pou fevriye 2024. Pi bonè. Wi. Se nan se nan ane sa. Paske gon de gon gon gon gon y ap antre nan forè a. Gon jan èg la bral chavire forè a. Gen nèg ki pap gen kòb pou yo enskri. Gen gwo nèg k ap fè kòb la k pap gen kòb non. Pase kòb nèg yo bal sezi aletranje. Èg la Pase banm yon bagay, Èg la rive yon sitiyasyon, moralman palan, Èg la gen yon dèt istorik anvè Ayiti. Ayiti se, se yn è de tan avè yo, nou pa janm ka stab. Dè milye ap pase la, anyen pa janm fèt. Enben, Èg la rive yon sitiyasyon, Gen de tèt de pwen ap ekate. E pa e pa bagay ki pat senp non. Se yon bagay ki fèt mistik tou wi. Se egregò peyi a wi. Gen de nèg ki pap ka tounen nan sena a. Gen de nèg ki pap ka kandida la prezidans. Se se pa bagay kap fèt senp. Se egregò se de medam yo kap tranche. Sonje Lavalas, Pwovokra, La tempête dans la forêt. Gon ra! Gon ra! Gon kòk! Ou ra ou kòk! Yo nan lis la. Ou rat a ou kòk. Wi. Li nan lis la. Li nan lis la. Ou rat fizikman oubyen ou kòk fizikman? Non, fizikman. Depi nou pale de rat, de kòk, se de moun n ap pale. Nou pale de rat la. Rat la se yon vye bèt wi. Se yon bèt ki pase nan tout kalite malpwòpte, egziste. Non, non. Rat la, tande. Rat la, Li pito antre nan latrin nan, sa l bezwen fò l jwenn li. E kòk la li menm? Non, kòk la li menm, pase, pa bliye, lè kòk al nan gagè, ou konprann, l ap goumen, nan tout konba l ladan l. Yon rat a okò sou lis la. Wi. Paske, eleman sa yo, yo fè peyi anpil mal. Jodi a, gen de fanmi k ap kriye, ki gen kòd nan ren yo, se, Kòk la, rat la ki koz sa. Mesye banm di n bagay, kòm si nou wè Ayiti son yon bout tè, kòm si gen lanmè, solèy, non. Premye pèp ki te la, se te lè Zimyeris an 1118. Yo te soti vè la pati lwès. Yo te pale yon langaj ki te rele Kichouwa. Mwen bwal wè, mwa sa ou ladan l la, se yon mwa desizif li ye pou peyi a. Se mwa sa w ap konnen èske tout moun vle kite peyi a. E mwa sa w ap konnen tou èske w ap pase yon bon desanm nan mwa sa a. Paske, jan m wè atravè lè sonj entèvansyon militè a fèt, 2023 ap yon ane jistis, blan ap devan, lapolis ap dèyè, popilasyon ap a manchèt yo apre. E pa mwen, e pa mwen, e pa mwen k di l non, se sa m wè. L ap wè ane de jistis. Eske l ap wè ane de jistis? Eske l ap wè jistis? Eske ap gen jistis? Men, non, la, lè m pale de jistis, m ap, m ap anplwaye lalwa de Talion. M pale de, e pa kòmsi ou pral nan tribinal, ou pral chita devan yon majistra, non. 2023, pèp la! ap pran jistis li. Ce sera une annee de justice. Se lwa de talion k pral aplike. Èy pou èy, dan pou dan. Atansyon! Sa k ap, sa, sa, sa k ap pase la a, èg la plane sou jaden an. Èg la tèlman plane sou jaden an, nenpòt ti bèt k ap antre nan forè a, fò l, fò l konnen ki sa w vin regle, ki sa w ap regle. E pa pou san rezon non, wè sa k ap pase la a. Ou pral wè, gon lis, tankou, tankou, tankou lis de la mò. ki pral deyò la, lajan peyi a ki te aletranje ap sezi. Kay ki te achte a lajan peyi a aletranje ap sezi. Depi dizan m ap di, fòk nou pwòpte peyi a, simetyè peyi. Dayè, w ap wè simetyè peyi a ap fonksyone a limaj di peyi. Etazini, kote Jòj Wachintonn antere, bagay grav wi. Gen solda kap veye jiska prezan wi. Pat gen imaj lotre jou a ke yo tap eseye fè latrine nan kay Dessalines? Non men pou montre nou kote nou alyene. Nou son bann tèt loko nou ye. Bagay pou nou ta ankadre, pou nou ta restriktire, modènize pou touris pot lajan vini. Ou tande? Latrine nal fè la. Ou pa wè nou.